Chèf gang Babekyou, pòt pawòl Jenèf an Fanmi e Alye manyen tout manyen youn, ebyen ki li menm sòti nan silans sila a aprè tout rimè k ap kouri k fè kwè ke gouvènman an fè E donk negosyasyon avèk yo, kidonk se pa e volontèman ke yo menm yo deside debloke Varreux men se pito kòb gouvènman an ta lage nan bous nèg Jenèf yo ki fè jodi a la a yo debloke Varreux. E jodi a gen Babekyou ki li menm reponn sou gwo akizasyon sa a ki fèt sou do l antanke pòt pawòl Jenèf an fanmi manyen tout manyen yon. Ebyen e Babekyou li menm fè gwo deklarasyon la a. Tout moun sezi tande deklarasyon sa ke chèf gang Babekyou li menm li fè sou kesyon sa. E nou wè depi avan e la, Vare debloke, nou tande se operasyon gason pa kanpe ki mennen nan santral Vare jodi an la, lapolis debare Vare, lapolis deverouye Vare. Ebyen gen anpil anpil pawòl anpil kap fèt ki di ke donk se pa kenn operasyon ki te mennen se teyat nèg yo tal fè anba a men se ta pito negosyasyon ki fèt antre gouvènman an avèk jenèf ki fè yo debloke vare men sinon vare tap bloke jiska mentenan aktyèl kounye a menm nap pale a. Vare tap toujou bloke, men se yon negosyasyon ki fèt. Alò se pa nou menm, se selon sa yo di e nou pral fè ou tande repons Babekyou, Jimmy Cherizier, ke li menm li bay e eksplikasyon tou li bay sou kesyon sa. E misye fè anpil gwo deklarasyon la a, antouka si se vre, Bagay yo grav. Nou pral envite w gen detay. Gen Moïse Jean Charles tou ki pran gwo frap la a nan men divès patizan Ariel Henry ki denonse Moïse Jean Charles ki li menm gen paspò diplomatik, Moïse Jean Charles ki gen li t kite l kòm grenn pyon l anndan gouvènman an alòske l sèmante e donk nan tout radyo ke l bay entèvyou li pa konnen li t kite l donk se li menm ki mete l anndan pouvwa antouka nèg nan peyi nou nou konnen yo pa etidye e e e e. Yo pa etidye la komedi, men nèg yo se 2 komedyen yo ye ki donk yo fè teyat byen. Antouka, nou pral envite w tande detay yo anndan videyo sa. Rete konekte, bòn ekout tout moun, n ap tounen. Nou menm nan Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye, manyen youn, manyen tout, salye sosyete a an jeneral ak sitou jenn gason ak jenn fanm k ap batay pou lavi miyò. N ap suiv ak anpil atansyon sa k ap di ak sa k ap fèt konsènan Ayiti. Sitiyasyon an vin pi mal e pi tris. Nou pran nòt de konpòtman aktè sosyete sivil yo ak aktè politik yo ki refize mete tèt ansanm san ipokrizi. Nou, nan Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye Manyen Youn Manyen Tout, nou ap mande ak tout chofè kamyon, ak tout moun ki konsène nan kesyon gaz la, pou pran tout dispozisyon pou pèmèt gaz la sòti e ale nan ponp nou. Fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout. Nou pa t janm negosye, ni voye kikonk moun al negosye ak Ariel Henry. Nou pran desizyon sa antre nou nan Fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout, Pou pèmèt gaz la sòti. E nou vle pou pèp la konnen se pa yon desizyon nou pran paske nou negosye kwakseswa ak Ariel Henry. Jodi a, sitiyasyon tèt chaje peyi a tonbe ladan l lan, se pa nou nan Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye manyen youn manyen tout ki responsab. Nou nan Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye manyen youn manyen tout. Nou se patriyòt. Nou se nasyonalis. Nou se moun ki pote peyi sa a nan kè nou. Se paske nou pote peyi sa a nan kè nou ki fè nou pa janm vyole e kidnape moun nan katye nou yo. Batay nou nan Fòs Revolisyonè Jendèf an Fanmi e Alye Manyen Youn Manyen Tout se batay pou chanje kondisyon lavi moun nan geto yo, nan seksyon Kominal yo. Batay nou, se batay pou wè yon lòt Ayiti, kote nou fyè pou di nou se Ayisyen. Pou m fini, m ap poze pèp la kèk kesyon. N a reponn yo pou kont nou. 1, Èske nou renmen kondisyon n ap viv la? 2. Èske nou gen sekirite pou nou sòti jan nou vle, san kè sote? 3, Èske pitit nou ka ale lekòl san nou pa pè pou yo pa kidnape yo? 4, Èske nou gen lopital, kay ak manje pou nou manje? Si nou prive de tout bagay sa yo, moman an rive Pou nou pran desten nou an men. Ankò yon fwa, chofè yo ak anplwaye tèminal vare ka desann san kè sote. E, n ap mande ak moun ki konsène yo pou yo voye netwaye tout zòn nou yo e tout lòt kote ki chaje ak fatra. Nou swete timoun nou yo tounen lekòl pi vit ke posib. Nou swete lavi chè a bese pi vit ke posib. Viv pèp ayisyen an viv fòs revolisyonè je 9 an fanmi e alye manyen youn manyen tout ke zansèt nou yo beni ayiti mèsi. Se gade nou gade nou wè misye trayi. Kilè Moïse Jean Charles trayi nou? Se lè Moïse Jean Charles, e fò nou di w byen, Moïse Jean Charles te ansanm avèk nou, li gen ministè enteryè nan men l. Moïse Jean Charles te tèlman moun pa nou, nou te menm ba l paspò ofisyèl. Ki moun pou ki jwenn paspò ofisyèl nan gouvènman? Hein? Se moun ki manm gouvènman. Si w se manm gouvènman, se nòmal pou n te ba w paspò ofisyèl. Ebyen sa k pase? Ou gade w wè, Moyiz Janchal nan dènye moman yo li trayi, se pa se yon bann chen azèk, kazèk nan Nò ki te soti nan ministè enteryè. Se te pou Moyiz Janchal chèk sa yo te ye. Men lè Moyiz Janchal vin wè e tankou e kòmsi e. Kazèk, Azèk nan Sid nan Grandans ap fè manifestasyon ki di kòman fè tout chèk sa yo se Azèk Kazèk nan Nò ki jwenn yo, y ap fè manifestasyon. Ebyen, minis finans la ki wè se yon dezòd, li pran fon kolektivite teritoryal la, li koupe fon an. Kounye a fon sa vin pa sou kont ministè enteryè ankò, li vin sou kont ministè finans. Kounye a la, vin pa kapab gen kòb pou dekese pou Moyiz Janchal. e depi lè a Moïse Jean Charles tou leve nan dèyè gouvènman. A mèt patisipasyon l nan emisyon medya, li tou pote demanti a enfòmasyon sa yo. Li pa kapab pote demanti fòmèl avèk enfòmasyon sa yo. Li gen anpil militan li mete nan ministè enteryè. Moïse Jean Charles. Moïse Jean Charles te ansanm avèk nou. Kòman fè gen paspò ofisyèl? Si w pa manm gouvènman ou ka gen paspò ofisyèl? Se paske w se zanmi gouvènman yo ba ou? Èske w konprann? Se Ministè Enteryè ki te ba li l. Gen de bagay nou pa konnen. Nan moman n ap pale ansanm avèk ou la a, se yon bann gwo moun wi k ap chita pou jwenn yon akò. E nou fèk sot dout ou, se sa k fè yo pa teni kont de akò bagay Moyiz Janchal la. Bagay Moyiz Janchal la e bagay k ap fè bri. Ou konprann? Tout moun ap jwenn yon akò la, tout akò, tout konpwomi. Tankou konpwomi istorik, akò nou alinye pen nou ak Maryèl Anri. Konfime pou nou lekòl pou 7 novanm. 7 novanm, lekòl ap ouvri e PM Ariel Henry p ap kite pouvwa, se li k ap òganize eleksyon avèk tout lòt moun yo k ap vin fè yon konsèy ansanm avèk li pou bay bakòp pou òganize eleksyon, mete sekirite nan peyi a. Men afè kite pouvwa, nou pa bezwen pale de bagay sa, PM lan pa pral. Zafè sekirite a lwen pou PM lan mete dat la. Ebyen se ofiyamezi apa kominote entènasyonal la pral. Minista te anonse. Ala e medam mesye vwala bon nou kapab wè nou tande e jisteman eksplikasyon ki bay lan bon se su e sèten gen lòt moun ki yo menm e ki ap toujou di lòt bagay men lesansyèl nou menm nou pa ka kòmsi e ap devine men lesansyèl se su e sèten bon èske gen de gen de negosyasyon ki fèt Nou pa lage bagay nou pa konnen men nanpèch nou oblije pridan anpil sou dosye sa paske la nou tout nou wè videyo a moun ki tap mouri, moun ki tap tonbe mezanmi bagay yo trè grav bagay yo trè grav e pandan se tan Pradèl an nou kite dosye sa kèlke segond men bò kote mesye Vitelòm yo la a gon lòt pwoblèm tout bon la fò n pale de sa egalman. Avanse nan menm kad enfòmasyon yo, ebyen nou konnen ke bandi yo ki yo menm ki sanse ap simen laterè, bandi yo ki toujou okipe plizyè espas ebyen o nivo de peyi a, ebyen e sa ke anpil moun yo menm yo e sanse ap pale de e dosye bandi yo ki poko janm fin klè. Nap kontinye nan menm kad enfòmasyon sanse ap domine aktyalite a direkteman. Ebyen nou konnen ke pandan semèn nan ebyen se sipriz lè anpil moun yo menm yo aprann yon gwo deklarasyon ke responsab yo o nivo de Etazini avèk Kanada kote ke yo menm yo fè sou 2 senatè 2 yon ansyen senatè avèk yon senatè se Lambert ansanm avèk Youri nou konnen ke ki Kont yo. Ebyen le kaporalisme ameriken e le senatè Latortue, ebyen le fiévreux premye minis ayisyen li devni le cheve dans la soupe, le sengilye pwoteje di depatman deta li tyen sèlman yon kout diri, enpe de tan ankò ebyen li e menm li pa pla ebyen fisèl kapo ralisme ameriken an li menm li penibleman fisure ebyen premye minis Ariel. Gen pou l tonbe nan jou k ap vini yo, ebyen li deja an chit, ebyen li pa respekte les lois de la République, la loi de la pesanteur, ebyen panse m. Ebyen jounen jodi a nou konnen ke ki e sa ki soti o nivo de Etazini avèk le Canada, ebyen n ap wè ke genyen anpil reyaksyon ki tonbe e kote ke genyen patizan. Senatè Youri, ansyen senatè Youri Latortue nan depatman Latibonit ak plizyè kote gen de moun nou konnen ke se nan kad mouvman politik sa yo men gen anpil senpatizan oubyen patizan ansyen senatè a ki menm ki gen mo pa yo yo di ke yo menm yo pa kwè nan deklarasyon sa ke otorite amerikèn yo menm yo fè bon m panse ke se E mesye ki la e pou yo menm yo kapab pran e kabinè avoka yo m panse se e bon nou menm antanke ayisyen nou di ke se e yo menm ki e 2 senatè ki kapab Jezila Lanbè Dumon e se non madan e Jozèf Lanbè ebyen yo arive e poze e sa n ta rele e sele sou tout byen madan senatè Lanbè genyen Etazini avèk Kanada. Ebyen kay, kòb, labank, sanksyon sa pou 40 nèg ki nan lis la e ki nan genyen tou anpil gen 2 gwo jounalis ki pap kapab ale Lafrans, Kanada, Espay, Sen Domeng yo pap ka ale ebyen nap mete. Nou poko konn ki jounalis ki gen entèdiksyon depa sa yo tou? Bon, nou konnen ke Asad Wolsi se youn ladan yo, enben nou poko konnen e lòt jounalis yo ki menm yo kap mete pye yo nan peyi Lafrans, Kanada, Espay, Etazini, menm Sen Domeng tou, enben nap di w ke e yo ta kritike yo tou nan zafè trafik dwòg, enben kote ke nan trafik dwòg ant Youri Latòti e Senatè Lambè ki okipe pozisyon politik yo ap fè e trafik dwòg pandan 20 lane, enben. Genyen depatman trezò e di 2 nèg sa yo yo bay lòd pou fè asasinen anpil moun e kote ke yo ta di ke tout byen avèk enteryè 2 mesye sa yo ebyen yo ta tou bloke yo ebyen se sa ke enfòmasyon ki sanse ap sikile ebyen nap di ke genyen lòt moun ki gen reyaksyon yo di yo di ke lè yo te Se avèk Joseph Lambert te dakò avèk entèvansyon militè kote ke yo menm yo di yo pat dakò ebyen yo pa tap janm tonbe nan sa yo ye a paske Gran Penin Kiyes yo te dwe aksepte men yo vle klè ak tout ayisyen ebyen yo bezwen eksplikasyon kote ke sou sa yo ebyen nan kisa 2 nèg sa yo menm yo kapab anpeche entèvansyon an ebyen anpil moun di ke yo pa kwè men yo sonje blan entelijan e li konprann. ke opinyon piblik ayisyen an ta pou entèvansyon e sa gen enpòtans anpil. Li senp pou valè nèg ki nan dwòg ak dosye gang ke blan li menm li ap doudous ansanm avèk yo. Ebyen gen anpil moun ki di ke yo menm yo pa kwè ke jodi a nan kad entèvansyon ke ameriken li menm li ap fè yo di ke li senp ebyen e kote ke nou konnen ke piske lanbè ansanm avèk li yo menm yo gen pozisyon kote ke yo menm yo pa dakò. E pou blan li menm li vini la ebyen ni lan e prezidan jiska prezan ebyen yo di ke se Micky Plenchison ki ap feraye e sa ke anpil moun yo menm yo ap di ebyen nou panse ke jodi a la nan kad dosye sa fòk ayisyen e konprann jodi a e kote ke sanksyon sa yo gen plizyè fasèt ki enteresan. Youn ladan yo, kote ke gen anpil moun ki di ke yo pral apresye paske yo pral voye yon siyal klè bay tout politisyen e ki panse ke se peyi blan se pou yo e kote ke y ap kòmanse konprann ke se Ayiti ki pou yo e ke yo dwe pwoteje l. Lòt bagay ankò, y ap konprann ke yo dwe sispann fè tchoul blan e paske depi blan pa bezwen ou, enben l ap refiye w menm jan avèk Youri epi Lanbè. Ebyen gen anpil moun tou ki di ke nou raple Lanbè te di ke l gen 25 an depi l ap travay ak blan ebyen jodi a piske l te gen 25 an l t ap travay ak blan ameriken ebyen yo pa bezwen li yo vle al jete ebyen pou n fini ak boukle dènye bagay anpil moun ap di sanksyon sa yo montre ke blan an li menm li pran konsyans kont tout moun ki chwazi dezobeyi l yon fwa e malgre tout sèvis yo te konn bay ebyen ou menm ki nan peyi a m panse ke jodi a anpil moun se sa ke y ap di ebyen nou konnen ke nan menm. Sa puiske e Lèzeta mèt paske si yo bezwen pou yo kandida wi nap di ke 2 mesye sa yo ebyen yo pap ka kandida paske e si ke yo gentan mèt yon dosye sou do ebyen se kabinè avoka ou pral depanse anpil ebyen pou nou kapab rantre lè sa nou pral di ke.